Ami entèwonot Koudè Enfo News, nou kontan rejwenn nou maten an nan kad e lapli ki te tonbe yè swa sou vil Gonayiv e vil la ki sanse inonde sitou zòn ki plis vilnerab yo. La a maten an nou nan ri Egalite Kote anpil dlo sa se yon riyèl nap gade la e moun yo sa yo itilize maten an se bokit depi ou monte e sou koudè enfo nou konnen sa pou nou fè se gade l pataje l ou sou 2 medya an menm tan koudè enfo news e wa enfo nou pral pale ansanm avèk kèk zanmi nan zòn nan e bon map oblije foure E pye m nan labou pou nou kapab pale ansanm avèk moun yo. E nou nan zòn Nawon. Nawon ki te la. Nawon, e vin nou fè ti pale non. Nou oblije antre nan dlo a pou nou kapab dyaloge. E jodi a, eksplike e ami entènot yo kòman Rue Égalité li menm li ye. Ki sa k pase menm ki pèmèt tout dlo sa e rantre lakay moun yo? Dabò nou salye tout moun ki sou Haïti News. Se Koudè Enfo News epi Wa Enfo. Wa Enfo ok bon. Si nap gade nan zòn nan la, nou wè zòn nan la kapab di menm lè ke yon moun ta piti, otomatikman fòk moun nan ta oblije gentan kouri pou l wè èske lakay li pa pran dlo. Si nap gade nan riyèl Françoise la la, e se si si wap fon kout dèy. Etan done ke ou tande se koudèy enfo, nou kapab fè yon ti koudèy sè pa isi, wap gade kòman bagay yo, yo pa byen. Pou ki rezon? Lè nap gade kannal yo, sa se segondè a. Men primè yo menm yo pa fè yon travay ladan yo. Otomatikman dren sa la, li ba, ok li tap kap kenbe dlo. Men osito ke l wo, lè sa dlo kap soti nan mòn yo, yo paka oblije vin pèse pou yo ale. Yap sètoblije refoule. Nan refoule yo refoule a vin pèmèt tout kay yo inonde. Si moun ap gade lakay mwen la aktyèlman la se dlo k anndan l. Men m pa ka enpeche sa. Poukisa? Paske m pa yon otorite. A ment fwa nou toujou chita avèk moun TPTC, delege depatmantal, majistra tout sa yo. Bon, nou pa ka oblije di se movèz fwa. Eske yo menm tou yo pa konsanti sa k ap fèt la? Nou pa oblije a pral di se entèl, se iks, se igrèk, se zèd. La sèl choz travay ki pou fèt la nou konnen se leta santral. Leta santral pa ba yo mwayen otomatikman pou yo fè travay la. Si leta santral te ba yo, lè sa m t ap di se movèz fwa. A mèt fwa m chita avèk delege Chawel, nou te toujou di l sa, sitou kanal sa l te sipoze netwaye. Mwen menm mwen konn bay patisipasyon pa m sou majistra Nèl, kote mwen menm konn mete kabiran, e tout moun te temwen, kote etandone ke yo tout konn ap rele delege Naon, delege Naon, menm lè ke m pa an fonksyon. Menm mwen menm toujou fè travay mwen kòm sa dwa avèk kominote a. M te konn ap netwaye zòn nan, souvan yo te konn di se kòb m gen nan men m. Sa yo te vin pèmèt mwen menm de yon ti jan fè rantre nan lit sa. Sètoblije te vin ralanti. Men ralanti m ralanti a, sa vin wè s on mal ke m fè pou kominote a. Paske m pa t sipoze tande sa moun ap di. M te sipoze fè adelante, m te sipoze rete nan kad travay la. Men m pa t konn jwenn sipò pèsòn. Si m te konn ap jwenn sipò, pa egzanp m te jwenn materyèl, lè sa a ou moun te ka di, ann pran asenisman volontè. Lè sa a tout moun t ap mete men, tout moun t ap mete men paske se nou k nan pwoblèm nan. Men moun yo pa rekonèt sa. Si yo te rekonèt sa jounen jodi a, tout sa w wè k ap pase a l pa t ap pase. Se prensipal yo k pa netwaye. Si prensipal yo te netwaye, lè sa a dlo a t ap jwenn kote pou l kouri. Lè l vini nan segondè a, lè sa a dlo a t ap, li pa t ap wo nan nivo sa. Ou di prensipal yo pa netwaye, nou nan sezon siklòn, sezon siklòn nan nou konnen ki kòmanse depi premye jen. E lapli ki tonbe yè swa a, li pa anrejistre nan kad yon siklòn, se lapli ki tonbe. Bon, se kesyon sa m ta pral poze ou, lè siklòn, ki jan preparasyon yo ye bò kote pa nou, nou menm nan Ri Egalite? Dabò nou menm. Se prepare nou dwe prepare pou n resevwa dlo, paske nou pa gen lòt travay ke nou ka fè ankò. Sof ke nou ta deloje nou pou nou kite zòn nan. Se sèl travay sa nou ka fè. Apa de sa, ki kote nou pral ka kapab gen materyèl pou n ta di yo sa, wi nou pral netwaye. A ki sa nou pral fè l? San zavwa ke bon, dayè nou pa founisè. Nou konnen tout founisè yo deja. Leta santral, de konsè avèk delege depatmantal, majistra epi lòt enstans yo. Se yo menm ki gen posiblite pou yo kapab di, enben, tèl zòn gen tèl pwoblèm, an nou wè ki sa nou ka fè. Menm lè ke. Yo ta mande patisipasyon kominotè, nou menm nou prè pou n ta patisipe avè yo, men otomatikman se yo menm ki ta sipoze chèf de fil la. Se yo k gen mwayen nan men yo pou sa. Hum. E, e, e, an n di, e, mwa pase te gen yon gwo lapli ki te tonbe, zòn nan te inonde ankò, e, m panse, èske nou pa t resevwa. e vizit otorite lokal yo. Lè otorite yo te pase, mwen menm mwen te chita avèk, mwen te chita avèk mesye TPTC a, Dorsainvil, nou te fon mwen menm, Mèt Aza, tout sa nou te chita. Men sa yo te di nou an se lanwi avèk lajounen yo te di. Pase se yon pawòl soti la rive la. Tanzantan lè nou rele yo toujou di wi, y ap vini, y ap vini, y ap vini. Bon, pandan y ap vini an, yo te ba nou 2 semèn. Nan 2 semèn nan prèske nou pral gen nenpòt 3 mwa la. Sa vle di ke si nou mete tèt nou ansanm, nou ka fè yon bagay. Men san lòd otorite yo gen bagay nou p ap ka fè. Paske yo se founisè, yo se donatè. Se yo menm ki sipoze ba nou epi kisa pou n fè. Dayè ta gen moun la ki gen materyèl. Otomatikman, yè m peye pou yo netwaye kannal la la a. M peye mwen menm pou yo netwaye kanal la. Men elè yo fin mete labou yo deyò. Sak pral vin pran yo. Wi m wè m wè ri egalite bloke la avèk anpil labou e nou pa nou pa eseye jwenn otorite lokal yo? Bon pou rive jwenn nan m wè sa a se yon absid paske yo konnen n pase nou. Pase tout zòn ki gen pwoblèm, otomatikman yo gen, yo gen moun yo mete nan zòn yo ki ta sipoze fè travay la. Nou menm se nou menm k ap sibi. Nou pa ka alafwa pou nou se nou menm ki pral piye pil pleni ankò. Non nou pa ka met tèt nou nan sitiyasyon sa. Otomatikman yo gen moun, lameri gen moun k ap touche nan lameri pou sa. Nan TPTC yo ko gen m pap. Ann fè ti avanse. Moun TPTC yo. Otomatikman, eske m te ka di se tchoul? M pa vle mete ekspresyon sa, men se senpleman se moun nou konnen, senpleman se sèlman sa y ap touche a ki enpòtan pou yo. Yo pa gen lòt bagay ki enpòtan pou yo. Depi yo touche yo alèz. Men zafè gade lòt moun ki nan difikilte yo. Yo pa sible moun ki nan pwoblèm nan egzat. Otomatikman yo oblije fè. Le kontrè, se moun ki touche a li santi l alèz, li pa bezwen konnen. Menm lè lakay li ta pran dlo, depi li gen kòb la, li santi l alèz paske l ka achte yon gode farin, li ka achte yon gode diri. Men e lòt moun ki pa kapab yo menm? Men ki rezon prensipal menm ki pèmèt tout kay nan zòn sa a pran dlo e n ap gade entènot, se ak bokit y ap retire dlo anndan kay yo. Bon, etandone ke nou konnen. Avrèdi, zòn nan li mal bati. Men, mwen menm m kondane lameri. Paske a chak fwa yon moun ap konstwi, toujou gen moun lameri k vin touche. Si yo vini yo vin touche, m kwè gen yon fatma osi. M kwè yo te ka di la a pa ka konstwi. Pou ki rezon se lè yo fin konstwi, nou konnen yo mal konstwi, nou te pran kòb la nan men yo, epi se konnya la nou pral vin montre yo yo te mal konstwi. Èske w pa t odepa? Èske w pa t gentan la? Èske w pa t gentan touche yon kòb pou sa? Men ki kantite lapli, konbyen è de tan lapli a fè l ap tonbe yèswa ki pèmèt tout kay sa yo gentan pran dlo? Bon, li kapab fè omwen nan, nan, ban m mete nan 45 minit lapli a fè l ap tonbe. Bon, si l te tonbe 2 è de tan menm, m te kapab di gen moun nan zòn nan la, talè ou ta pral tande gen pèt. Gen pèt wi. Gen moun, gen bèt, tout sa yo, tout nèt t ap oblije pèdi. Men pandan lapli a fin tonbe eske moun sa yo se la yo rete domi. Enben banm di yon bagay men moun nan ki kote poul ale dlo nan lari a yo paka konnen kisa pou yo fè. Vwala e la e nap gade riyèl sa se yon kana yon kanal ki te la menm wè espas la vrèman etwat. Nan son ti koridò. Yo te oblije kreye. kanal la jis pou dlo ki soti la yo, yo ka vin tonbe nan riyèl la. Men e timoun ki rete anndan la ki ta dwe al lekòl? Ki kote yo pral pase? Non men m konnen nou nan peryòd egzamen. Egzamen, enben yo deja pèdi l, ki kote yo pral pase? E vwala. Ki kote wal pase? Bon, e ka ki grav. Men men ki sa nap mande, e ki mesaj nap lanse bay otorite yo, paske sa sa sa depase lè bann, vwala. E pandan m di sa mwen wè yon elèv lekòl kap jwe marèl lòt bò a, bon nap fè ti avanse pou entènot yo kapab wè men. Depin monte toujou gadel patajel nou salye 331 moun ki deja anba live la moun kap pale a se Naron ki gen ti non jwèt li delege Naron vwala men kòman espas la li menm li ye zòn sa se Sa se Riyèl Babo? Riyèl Babo, nou toujou nan zòn ri Egalite e se konsa e sa ye e nan moman nan pale a e banm banm fon ti avanse la pou m wè e bon men men men m ap antre nan tou e e vwala m ta pral e montre entènot yo e kòman anndan kay yo pran dlo bon fòk nou rive kanmenm e ase se nan labou m ap antre la. Nan la bou e pa yon espas di tou. Vwala. Ok. Ok. Papi kwa mwen e? Nou la si zanman. Nou la e. Sa se la kay ou? Ou. E la kay papi a. Bon. Men ni. Ay ay. E ban m fon ti rentre pou. Ve ve ve la gon ti fon. Ok pa yon problem. E vwala. E sa se an dan kay la. Ok. E li pran dlo nèt. Fon ti antre m wè nan ki nivo, nan ki wotè dlo a rantre. Fon ti antre. Mezanmi toujou gade l pataje l e la e Men kò kòman dlo fè antre anndan kay la konsa papi. Bon m pa konnen non, devan lèto a dlo a pase. Men men, kòman wap fè pou retire tout dlo sa? Pase m wè lakou a plen dlo epi anndan kay la ankò plen dlo. Ki kote w dòmi yèswa? Nan men kote m dòmi. Nan lari nou chèche yon lòt kote nou dòmi wè m. Memezid la toujou wè. Memezid. Kokote madanm pitit. Ami entènot se sitiyasyon sa e vil Gonayiv li menm li ye nan moman n ap pale la aprè yon lapli te fè ozanviwon inèd tan ap tonbe yèswa nou nan zòn riyèl egalite zòn sa e bon riyèl sa rele riyèl riyèl bwadòm 7 e ri egalite pa yon pwoblèm se konsa l ye nou salye tout entènot yo ki anba live lan. E kap pataje pou wè. Tout moun gonayiv ki anba live lan e 460 moun ki deja monte abò se sitiyasyon sa e vwala nou sot gade anndan kay la sa se lakou a mwen menm map mache nan dlo a la l preske ban nou nan jenou banm fon ti pase pa dèyè poum montre nou alò si n tande moun ap pale kanmenm gen bagay nou pa konprann men nou oblije deplase vin fè ou wè sa kap pase aktyèlman nan zòn Ri Egalite, Riyèl Michèl pi mal, e zòn Bwa Dòm, Ri Egalite. Moun sa yo ki vrèman vilnerab, sitou nou konnen s on vil majistra pa janm gade kòman moun yo yo menm y ap konstui, e sa vin pèmèt moun yo konstui nenpòt kòman. E wout sa yo ta dwe wout dlo pou yo ale nan lamè, men E sitiyasyon e peyi a pèmèt moun yo konstwi nenpòt kòman, sitou pa gen yon leta vrèman pou kapab voye je sou moun yo. Bon, m ap fè ti soti, m prale nan lòt bò a, piske nou antre nan yon kay, men prèske se menm reyalite a, e si n ap gade, ban m montre nou nan fèt pòtay sa a, men ni anndan lakou, e tout lakou yo E sa se yon ti ponp ki genyen tout lakou yo yo menm yo sanse e plen plen plen plen dlo e nan moman nap pale la e pa pa pa gen moun ki viktim? Non nou yo nou poko resanse viktim. M dakò pa gen pwoblèm antouka nap kontinye e toujou gadel patajel. Ou sou koude info news ou sou wa info an menm tan e siw poko abòne ansanm avèk paj wa info a WA EN al abòne ansanm avèk li pou kapab konprann e wè tout sa kap pase nan vil Gonayiv nan moman nap pale la 511 moun deja monte kontinye patajel pou. pouvwa santral epi otorite lokal yo kapab wè nan ki eta Gonayiv pase m oblije di otorite lokal yo pase yo gen dwa yo gen dwa pa rete nan zòn sa yo piske bon se tout Gonayiv ki malad men genyen zòn ki plis vilnerab tankou w ap pran zòn ri egalite w ap pran kasolèy w ap pran pwavil lè m pale de kasolèy kanmenm w ap jwenn anpil lòt riyèl. Menm zòn Gatwo gen anpil zòn ki vilnerab avèk kantite lapli k ap tonbe la nan moman. Nou te oblije deplase pou nou kapab vin pèmèt ou wè e nou pral fon ti re-antre nan riyèl Franswaz. Touswit nou antre nan riyèl Franswaz, nou pral fè ti pale ansanm avèk Azar. Nawon sot eksplike nou kèk reyalite men kanal sa yo ansanm avèk. dren sa yo nou aprann yo netwaye depi sou majistra Topa 2009 touswit aprè siklòn Ana avèk Ike te pase antouka ami entènot toujou pataje l gade l n ap rantre riyèl Franswaz e vwala sa se gran ri egalite n ap gade la yon ri ki. bloke, yon ri ki bloke nèt, e pa vrèman genyen kote pou moun pase. Antouka, nap fè ti rantre nan riyèl Franswaz. Vwala. Et voilà. Et merci. Non, m pa gen dwa pou m deside. Mwen se jounalis, mwen viktim menm jan ansanm avèk nou. Se pa mwen k ap pote solisyon an pou nou. Mwen vini sèlman pou m montre sa k ap pase. Mwen vini pou m montre sa k ap pase sèlman epi pouvwa santral, otorite yo an di. Yo menm se yo ki pou deside. Antouka nou pral pèmèt ou viv sa k ap pase. Bon nou nan riyèl Françoise, nou travèse. W ap fè ti antre aza pa gen kanal la? Dakò. E vwala nou rantre. Dakò. E mèsi. Antre antre nan dlo sa mwen non. Dakò. Mèt kay la deyò. Ki kote moun sa yo dòmi? Bon aza ann fè ti pale non aza kòman w ye. Bon m panse ke wa deyò ke nou la e nou di w mèsi e nou salye w e nou di son gwo bout tonton travay ke w ap fè maten an ou oblije antre pye w nan labou e de kontaminasyon sa a ke Dessalines ap viv lan pou w al chache enfòmasyon pou w bay avèk de otorite etatik anndan peyi a ki fèmen zye yo e ki chita Petyonvil e ki chita e Kenskòf Fèmat e k ap fè politik de boujwazi. Men ki kite e mas defavorize a ki toujou ap leve 2 zè 3 zè di maten pou al vote pou ba yo pouvwa epi apre pouvwa se dezespwa. M panse ke jodi an se sa li ye e sitiyasyon ke kote ke pa gen drenaj depi 2009 2010 e asenisman fini pa gen drenaj nan vil la, pa gen kiwaj nan vil la travo travo piblik pa egziste e m te ka di ke e anviwònman pa egziste pwoteksyon sivil sa egziste de non. Pa dwe konsi. Jodi an, e se sa ki mennen n nan sitiyasyon n ye a la a, kannal pa etwaye. Lè w ap gade dren yo, se prèske 7 wi. 3 gwo dren epi 4 kannal wi ki genyen. Jodi an, lè w ap gade aktyèlman dren santral la la a, nou pa rive ladann nan la a, se yon bagay fenomenal. Lè w ap pran wout Byennak ankò, se yon bagay tèt chaje. E jodi an, nou pral travèse dèyè Wadner, antanke jounalis avize, ou pral wè. Jodi an, se pa sèlman chita nan dan yon mikwo. Jodi an ou antre nan reyalite a, ou deplase antanke jounalis nan granm maten sa la, yon sitiyasyon douloure, jou kote nou antre anndan lakou yon pèsonaj, jodi an la, k ap bat, k ap bat dlo pou l fè bè, jodi an gad nan ki sitiyasyon l ye, jodi an l pa ka dòmi lakay li, pandan tan ke l pa ka travay, li kreye mwayen sitiyasyon ke pou l viv. Li pa ka viv, e jodi a menm dòmi ke l pa ka dòmi lakay li. Jodi a, se sa k fè ke maten an nou sòti e pou nou ka fè travay sa a, ede w, mache avèk ou nan zòn nan pou nou wè e dekri reyalite sa ke n ap viv an tan ke jèn k ap fè politik de kominote anndan zòn nan. Men men e e m panse majistra a te pale, te genyen ti netwayaj ki te kòmanse fèt nan dren yo. Kòman sa ye? Monchè, se se m te ka di se de show medyatik pandè an. Se de show medyatik. Nèg yo anvi kreye yon bilan medyatik, fè show medyatik pou fè wè, pa gen anyen de serye. Wadner, nou pral ale, ou pral wè. Jodi an, si te gen yon netwayaj reyèl ki t ap fèt vre, jodi an, ankonbreyaj ke nou jwenn aktyèlman nan dènye an, nou pa t ap jwenn ni. E jodi, nou te chita avèk direktè depatmantèl la travo piblik la, nou chita avèk le delege depatmantal ki se Tchawèn, nou chita avèk dòt responsab ankò, nou dekri reyalite a. E sa ki pi fè m, fè nou mal, Wadner, Avanyè, majistra resevwa anbasadè Kanada, li resevwa reprezantan de oim ki pou vini pou fè de pwojè nan vil la. Apre reyinyon sa a, majistra a pa vin nan zòn nan non pou l chita avèk de responsab dòganizasyon, de jèn ke k ap fè politik kominotè pou konnen reyalite zòn nan. Majistra a vin la, l pase avèk yon ekip moun dèyè l, l ap fè show biz, li pase nan zòn nan. Men majistra a pa konnen reyalite zòn nan reyèl. Paske pou yon ong, kèlkeswa òganis lan vin pou enplemante yon pwojè nan zòn nan, fò sa fò vin jwenn dè jèn, dè estrikti òganizasyonèl nan zòn nan ki pou dekri reyalite a ba ou pou enplemante pwojè a. Men, jodi an nèg yo kite l pou yo pèsonèl. E gade aktyèlman la, nou yon lakou ke n kanpe. Gen timoun anndan? Ou yon lakou ke n kanpe, w ap ban nou yon pwennprès. Gen bagay yon moun ap di se wè pou wa degrenn jovenel. Vwala e m panse m panse nou wè. Mèsi e deja papi pou kolaborasyon w. Pase gen kote nou rive moun yo pa vle nou antre. Men m ap di e nou nou nou menm nou menm jounalis nou la pou nou e pèmèt e otorite yo e tout lòt moun viv sa k ap pase men. Antouka nou menm nou fè travay nou e se travay pa nou an nou fè e vwala e tout moun sa yo se de moun kap jwe marèl e nap pase nap pase la e se swa nou pase la oubyen nou pase lòt bò antouka e men ni e nou wè nou wè bagay la. Wi Aza ou tap esplike. e pwofon. Jodi an la a, legliz sa a se legliz de Pastè Demeji a, ki son ki son notab nan zòn nan. Gade sitiyasyon an, gade gade gade kontinite de riyèl Nazè a ki fè jonksyon avè riyèl Franswaz. Ou wè l kounye a la. Ou wè bagay la. Jodi an fòk nèg yo wè, se pa chita nan bèl machin, se pa chita ap frize anndan biwo, se pa chita e pwoblèm pwoblèm malere pa pwoblèm moun anwo. Jodi an fòk yo konnen fòk yo konnen reyalite a, fòk yo konnen reyalite a egzakteman kisa ke l ye. Jodi a men se men nan kisa m ye? Men nan kisa m ye? Vwala, la a kondisyon sa a depi w wè lapli tonbe moun la a pa ka viv, moun la a pa ka ret nan kay. E li pa ka ret nan kay. Men men. E la ap gade se se labou, labou pa gen espas pou moun pase ditou. E men kòman moun sa yo viv e timoun ki pou ale lekòl yo kisa yo fè? Pou nou wè ki rantre nan dlo nèt tout lakou a se dlo anndan kay yo plen dlo nèt e se konsa l ye e se konsa l ye gen moun ki te deja e gen moun ki te deja pran wout mòn pou yo e kounye a la e y ap retounen vin retire dlo nan kay yo e se sa ki gen Papi kòman w ye? Frè pam nou tou. Nou la nou la wap fè ti pale. Mwen menm zen yo. Dlo vle pati avèm. Rele mèt bele pou mwen. Pase dlo manke pranm yeswa. Rele bele pou mwen. Fè bele wè dlo prèt pranm. Map tann ou devan. Dakò pa yon pwoblèm. Mèsi. Wi mesaj la pase Antouka e vwala entènot e nap gade si nou kapab Kòman kòman riyèl sa rele? E sa se riyèl Nazè a pwolonje ke li ye Ok Nazè Wi e nou nan Ka Solèy se nan zòn Ka Solèy nou nan riyèl Nazè e bon e ri egalite se nan zòn sa nou ye men se Ka Solèy e Ka Solèy ri egalite Riyèl la rele riyèl nazè se ladan nap mache la pa gen bagay e fè chèlbè nan zòn sa yo se mete pyew nan dlo e tout sa nap gade la se lapli ki tonbe yè swa la ki fè ozanviwon banm di yn èdtan ap tonbe e se konsa li ye e yè swa te vrèman vrèman gen dlo e nan zòn yo men malgre dlo a li menm li kòmanse diminye. E ou ap wè, e toujou genyen yon kantite dlo. E vwala, se reyalite sa a, tout lakou yo se konsa, e kay yo ki pran dlo, se labou dlo, e se konsa sa ye. E nou pral rive nan zòn dren an pou nou fè yon ti pale, e pou nou fè ti pale, e e gade tou, e m raple m lapli ki te tonbe otrefwa, majistra te vini, e TPTC te vini, yo te vin gade. men jiskaprezan yon bal pa pati e nap lanse mesaj la bay otorite yo o pli wo nivo e sa kap fèt la li pa gen rapò ansanm avèk otorite lokal yo sèlman paske E sa depase majistra, sa depase delege depatmantal. M panse se yon prese prese, kouri prese ki pou genyen pou evite e sa pi tris. Paske de lapli nou pran la, nou wè eta vil Gonayiv. Si nou pran yon siklòn, Vil la ap inonde nèt ale. Pou evite sa yo fèt, bon, kòm m te pale ansanm avèk yon zanmi otrefwa, li di m, le pli souvan depi nèg gen pouvwa nan peyi Dayiti, l ap goumen pou genyen yon siklòn oubyen yon lòt katastwòf natirèl ki pase epi Pou yo ka tou bon. Nou menm antanke jounalis nou pa ale la, men nou mande ansanm avèk otorite yo kanmenm pou kapab wè kòman yo kapab voye je sou Gonayiv paske bagay la li menm li pa bon. Aza e nou nan zòn dren an, nou nan zòn dren an, bon e dren an, bon gen ti bagay ki te fèt kanmenm. Mwen panse ke Wadner Antouka dakò e mèsi jèvè wi e banm banm fè ti pase sou dren an la pou nal tonbe wi egalite ankò e bagay la ki vrèman vrèman grav e la sa se sou dren an. Bon, se longè vè mesye yo ki te vini e machin sa a kanpe. Men menm si gen netwayaj ki fèt la, gen kèk ti bagay k ap amelyore. Men jan sitiyasyon an ye la, li gravman grav e fòk pouvwa santral ta delege TPTC e ogmante sa Latibonit genyen epi fè lòt zòn vin pote. sipò yo. Sa se yon lekòl e tout lakou a li menm ki sanse abandone e fatra e men ni men de dren nap pale a dren sa a ki bouche e se dren sa a ki ta dwe pot dlo a ale nan lanmè e kanal e primè yo pa netwaye segondè pa netwaye se konsa sa ye e vwala. Aza. E m panse ke e. Wadner, jan jan nap dil la, ou wèl, jodi an nap viv li, nou nan labou a, petèt nèg anlè yo pa nan labou a, paske labou a se li ki enterese yo, se nan labou a pou yo fè pwofi ekonomik yo, jodi an nou menm yo kondisyone pou nou viv nan labou a, e m panse ke jodi an tout sa ke nou konn ap pale, lè w rele n nan emisyon ou ban nou chans ke pou nou pale nap entèveni, dirijan yo ap tande, men zòrèy yo soude paske enterè pa yo pa enterè pa nou. Jodi an se sak fè nou mete n la. Men si enterè pa nou te enterè pa yo, jodi an yo tap wè ke nou gon itilite nan zye yo, jodi an yo tap pote yon solisyon pou nou avèk sitiyasyon ke nap viv la la anndan kominote a. Jodi an se sa ke nap viv. Gade, gade sitiyasyon dechè yo, ou poko wè anyen la, ou poko wè anyen la. Lè n travèse nan bò lòt bò a, dè espas ke ki te gen dè entèdiksyon ke pou moun konstwi ladan yo, sa m toujou rete sou li. Paske dlo a, lè l soti anlè l ap desann nan rivaj la, fòk gen kote ke li elaji pou l epapiye, pou l ale nan lanmè. Jodi an, espas sa yo se de espas ke ki kwense. E jodi an la, n ap gade lòt bò pon ruralité. Si leta santral di ke l ap vin fè de travay ke de drenaj e de netwayaj, jodi an pral gen anpil kay ki pral elimine. Men kiyès k ap koz? Se lamèri. Kot sèvis dibanizasyon? Sèvis dibanizasyon, lè pral gen konstriksyon nan zòn, Se li ki pou di moun nan men ki lajè riyèl la ye, men kòman pou konstwi, men kòman pou reyalize yon sèten de konstriksyon nan zòn nan. Jodi an sa pa egziste Wadner. Jodi an gade sa a n ap viv la la. Eske nan vi sa aktyèlman, a lè aktyèl, nan venteyinyèm syèk sa la, nou ka aksepte sa a, sa n ap viv la la a? M panse ke li inakseptab, li ifraimèn. Jodi an pou nap gade sa la aktyèman se ke n pat janm viv pou nap viv sa la aktyèman la nan inegalite men ni men ni sa se pa se pa nou kap voye moute la li vizyèl avè tout moun tout moun ap gade l tout moun ap wè sa se kondisyone kondisyone l pou l konsa pase ke vi de demagoji a se ladan nèg yo fè pwofi ekonomik se sak fyète yo enben jodi an yo rete ladan l. E pou nou rete ladan l. Jodi an, ou konnen gen nèg la se se fèt y ap fè, se sen y ap brile. Pou ta yon katastwòf natirèl, fèt li fèt, gen nèg ki pral fè milyon. Jodi an, pou yo jere vi pèsonèl yo. Men vi kolektif popilasyon an, yo pa wè l. E zòn sa genyen Jeremi ki mande E Jean Remy ki mande ki zòn sa. Sa se toujou rue Egalite e nou nan fas bwa dòm nan e kote demwazèl la te mouri otrefwa. Se nan zòn sa e nou ye e nou konnen lè premye lapli a te tonbe te gen yon demwazèl ki te mouri, yon demwazèl ki tap fè reto Se nan zòn sa l te mouri. E sa se wout pou ale zòn Lamè a, Lasalin, zòn Lamè. E si ou kontinye, ou kapab rive zòn Prèlovan, yon plaj ki genyen nan zòn nòdwès vil Gonayiv. Ou ka pran. Direksyon pou ale ans rouj e si wap gade tèt mòn yo lòt bò a vwala e gade eta riyèl yo ki pa bon ditou zòn sa yo pa bon pa bon pa bon ditou pa gen espas kote pou moun e pase e vwala e bon e reyalite yo toujou de menm aza e ki ki sa ou panse ki ka fèt rapid pou ke e popilasyon an li menm li jwenn yon yon solisyon. M panse ke. Petèt sitiyasyon an kapab amelyore. Amelyore. M panse ke Wadner, sa ki pou fèt rapid. E nou pa bezwen yon otorite vini la pou ke w ap vin bay tikit. Pou ap vin pran moman pou vin bay tikit, 2 mamidi, yon 2 spageti, yon gwo bwat lèt. Pa, ou pa bezwen, pa, pa pran sa kòm chaj pou ou. Ka rive ke gen moun ke ki an nesesite l. Men pa pran sa kòm chaj. Pou vin la vin fè kapital politik avèk sa. Bezwen nou aktyèlman, bezwen reyèl, se Leta santral, se mete kòb premyèman bay TPTC, ki se yon ministè ke ki chaje de sa. Dezyèmman bay lameri kòb pou akonpanye popilasyon an, d'une part ke pou n jwenn yon rezolisyon ansanm avèk pwoblèm ke n ap viv la la. Jodi an, se pa moun vin pran opòtinite, pran ti kòb, vin mete de mamit diri, se pa sa k enpòtan pou nou. Jodi an, sa ki enpòtan pou nou se rezoud. dlo a ki gaye nan lari, k ap antre lakay moun, k ap ban nou pwoblèm, ki enpeche pitit moun al lekòl, ki enpeche moun dòmi byen e ki ap bay moun fredi nan pye, se sa k pwoblèm nou, se sa k pi enpòtan pou nou. Se pa pou kesyon ke pou yon moun vini vin fè kapital politik ou la a, kapital politik ou la a vin fè montre ke ou sansib, e lè ou te opouvwa, ou te otimon dèzafè, ou pa t janm mete dè baliz, dè estrikti pou enpeche sa ke n ap viv la, Yo nou poun pa viv li. Yo toujou panse ke kant yo met striktur, kant yo striktire leta, gen travay ke yo fè, yo panse ke yo pap janm gen non, yo pap janm chèf. Men kant popilasyon nan sitiyasyon difisil, yap toujou rele yo, yap toujou vin bay ti kit, avè apati de kit sa ke yo pwal bay, yap toujou rete vivan anndan popilasyon. M panse ke jodi an, nou voye mesaj la klè, nou pa di ke nou pa nan nesesite. Bezwen nou se pa yon, se pa yon, se pa yon, se pa yon 2 mamit diri, se pa yon 2 twa bwat lèt, se pa sa ki bezwen esansyèlman. Bezwen esansyèl nou se rezoud pwoblèm e ki ta de drene dlo a, pou dlo a pa gaye atè, fè de ranbleyaj, fè de betonaj anndan nan zòn nan pou popilasyon an viv yon vi ki meyè. M panse ke se sa ki enpòtan pou nou aktyèlman e se sa n ap mande e se sa pou leta santral mete kòb Nan TPTC, mete kòb nan kont lamèri, sitiyasyon ke nap viv la anndan Bwadòm, di manyè jeneral, spesifikman Kasolèy, ke pou nou pa viv li ankò. Men, men, raple pou entènot yo depi kilè dren sa yo avèk kanal yo, yo menm yo netwaye? Monchè, pou istwa e pou laverite, antan ke jèn kap viv nan zòn nan e kap fè, m te di l deja, kap fè politik ke kominotè, dren sa a, dren sa a netwaye depi 2009. Depi w sou regretted memwa prezidan Preval netwaye li netwaye jodi an depi lò a no jou sa pa janm fèt kesyon dasenisman sa bani sa pa egziste ankò nan peyi a jodi an se sak fè ke nou nan sitiyasyon nou ye a nou sonje ke avan 2009 pwogram dasenisman te konn fèt 3 fwa pa ane. Men jodi an, èske yon moun ka di m konbe fwa asenisman fèt nan yon ane? Jodi an, kòman w fè pou kannal primè yo, yo pa, yo pa, yo pa plen? Paske lò gen, lò, lò gen e, pwogram dasenisman, se travay ke a wote kantite de mendèv la, ki, ki, ki, ki bay de pwofi avèk de moun ke mete ti mwayen nan pòch yo pou yo travay, pou yo jere kominote a. Jodi an, kisa Ministè Anviwònman fè? Sa pa fèt. E jodi an, se sa ki fè ke nou nan sitiyasyon ke nou ye a la a. Kiyès k ap pran n an chaj? Jodi an, pa gen pèsonn ki vini. Chak moun ki vini nan sitiyasyon ke nou ye a, Yo fon demagoji yo ri yal fè wout yo Jodi an nap toujou rete nan jan nou ye a E jodi an mwen mwen dil nan mikro wadner Map dil avè tout otorite kap gade n la M pa nan vye bagay dil wong sal M pa nan vòlè kòb m pa nan yen M son jèn ki anndan kominote a Map di yon grenn nèg sa M pap mouri M la Men kèlkeswa nèg ki te dirijan ki vle vin chèf Ou konnen ke ou pa gen anyen ou ka fè pou kominote sa Nap tann nou atè a. Eleksyon mèt te fèt apre 10 an. Li mèt ta fèt apre 5 an. Nap tann nou atè a fè w vin anndan kominote a. Men nou pap vote menm? Sa k pase? Non, non. Nap fè sa n gen pou n fè. Jodi an se kesyon de nèg ki te la deja ki gen 10 an deja. Whatever tan w te gen anndan pouvwa w pa gen anyen de serye w te fè pou kominote a. E jodi an ou pral parèt pou kanpe yon ti modèl zafè pou vin ap vin pale, nou pa konsevwa sa nan men. Men èske èske nou vle di se paske kan menm nou mal vote ki pèmèt jan de bagay sa yo ap repete? Natirèlman se paske ke nou mal vote. Paske si nou te byen vote jodi an nou tap gen de moun ke ki reprezante n, ki ta pral defann nou fòmèlman. Bezwen popilasyon an la ki ta pral defann li o pli wo nivo de leta. Jodi an sa nap pase a se pa e pa yèswa non li leve. Se depi dè tan lap fèt la. Men jodi an kiyès menm ki te gen pouvwa legal nan men yo jodi an ki pran ki pran egzakteman ke koz sitiyasyon an an chaj. Sa pa fèt. Enben si sa pa fèt jodi an la m pap ba w manti ke popilasyon konn a je nou klè nou regwoupe n nap tann yo. Nap tann yo. Dakò. Mèsi. E vwala e dren an ki toujou bouche men li se dren an nap gade la. Yon dren ki vreman fon men ki bouche. E la, n ap gade, se konsa sa ye. E non sèlman kanal yo pa netwaye, e dren an tou ki bouche. Menm lè lokalite yo ta mete ansanm, yo fè ti netwayaj, men kan menm lè l rive, dren an li menm l ap repouse l retounen al jwenn yo. Se sitiyasyon sa ki genyen nan vil Gonayiv nan. Moman nap pale la e pa yon lòt fenomèn tout moun se jwe marèl, jwe marèl se sak gen. Elèv lekòl puiske nou konnen e nan peryòd sa tout lekòl ap konpoze men timoun yo pa pèdi egzamen yo, yo oblije foure pye nan labou pou wè kòman yo kapab ale konpoze se sa nou sot gade la talè. Mwen te mete kamera nan pye yon elèv lekòl ki t ap ale konpoze e nou wè se konsa sa ye. Bon, Ayisyen se pèp ki reziye, yon pèp ki manke edike malgre bon nou menm jounalis. Nou vini fè tande vwa yo petèt otorite yo ta tande. Si wap tande anba se jouman yap ban nou kòm kwa nou menm nou tale nan eleksyon nou gen kòb nan men se afè nou nou vin vè bon ou oblije deplase mete pyew nan labou tankou tout moun antouka nou reziye nou pou nou mouri. Si Nou pa gen moun Nou pa gen moun Ede yo sa yo lè elèksyon yo pase menm vini isit Ay vòlè yo ye. M dakò pa gen pwoblèm bon eske moun yo fini pa reziye yo bon m vrèman pa ka konprann vrèman pa ka konprann moun y ap viv nan yon peyi pafwa yo kont tout bagay yo kont humm antouka m pa ka m pa ka m pa ka konprann sa k ap pase a. Ditou ditou antouka entènot de partou nou te oblije pran lari a maten an pou nou kapab pèmèt ou viv tout sa kap pase nan vil Gonayiv aprè sa ki pase yè swa la e la nap gade se labou. Labou ki genyen e nap gade yon elèv lekòl kap sot lekòl men kòman timoun lekòl ap aprann e vwala ou sot konpoze? Non Ou pral lekòl? Dakò pa gen pwoblèm antouka e. Mesye koman nou ye? E tout moun son sel bagay pa gen otorite pa gen otorite se konsa sa ye E vwala, sa a se nan ri egalite nou ye wè, sa a w ap gade pil tè sa a, bon an n di labou sa a, moun yo retire l nan kanal la yo mete de kote e dlo a k ap fè ti sekwe kò l tou piti pou kapab pran lòt direksyon. Antouka, m te vini la pou te kapab, wi se ri egalite nou ye la. Se wi egalite, wi egalite nou ye, nou salye Selena, Lola, Emmanuel Olibris, koman ou ye, nou salye tout entènot yo, Wendy Joseph, Guy Mike, nou salye Wilson Innocent, E nou salye mecen tou mesye yo ki la Jules e m salye ou pa gen problem Alex fatal e koman w ye Alex e ki la nou salye Magalie e Lefort Valentin Simon nou salye ou e neg Taras toutan Kens Joseph e nou salye tout enteronot yo. ki anba live lan e kap swiv oubyen kap fè e pataje mesaj la de preferans kap fè yon bon travay e nap vanse antouka mesye anfòm e vwala se nan wi egalite nou retounen vin tonbe la e gen pil zòn ki vil nerab men maten an nou sible sa zòn gazolèy la preske se menm reyalite kelke swa riyèl ou ta pase Maten an se moun abokit e moun abokit wap gade men vwala tout kay yo nan mitan labou nan mitan dlo e pa gen anyen ki janm fèt e popilasyon an nan vil Gonayiv ki voye yon SOS bay e pouvwa santral gade kòman yo kapab pote lamen fòt ansanm avèk vil Gonayiv paske si sa rete konsa. pi ta ka pi tris. Depi yo anonse siklòn la, lapli kòmanse tonbe nan vil Gonayiv, pa t gen kote. E sa ki atire atansyon nou, gen 2 zòn ki pa t konn inonde, le ka de Byennak Gatwo, Byennak ki anndan vant inondasyon an, Lè w pran gatwo 5 e depi soti nan 1 rive nan 5 pa wo gatwo ba gatwo tou e zòn sa yo pi inonde kounye a lontan pat konn gen sa ditou men e n ap gade si n ap gade tèt mòn nan e mòn nan lè a zòn sa yo pat konn gen kay tou zòn sa yo ki vin konstwi. kote yo te fouye kanal pou anpeche dlo a desann e zòn sa yo se kay yo genyen yo kraze mi sèk kay konstwi pa janm genyen yon leta ki di anyen se sitiyasyon sa ki genyen nan vil Gonayiv e maten an e nap gade fenomèn e banm pran sa paske gen moun ki pa vle nou pran imaj yo nou oblije fè yo gade. Anndan tout lakou yo, se menm reyalite a kote nou pase e n ap gade yon jenòm avèk bokit k ap retire dlo tèlman anndan lakou yo genyen dlo. Non, nou pa, nou pa filme w. Vwala, ami entèwnout e koudè enfo news, se konsa sa ye nan vil Gonayiv maten an. E, mesye yo kòman nou ye? N anfòm? Ok e vwala se nan ri egalite nou ye se ri egalite ki gon ti espas tou piti nan mitan kote moto siklèt e pase men devan an nan ri egalite li bloke e ki kiyès ki te bloke ri egalite ansanm avèk tout labou sa yo. M panse ke Wadner, ri egalite devan bloke se pa rapò avèk gen de netwayaj kap fèt. Netwayaj la ap fèt e lamèri pa janm pran dè dispozisyon aktyèlman ke pou vin leve debri yo. Paske dechè a pase po, poko janm gon netwayaj jeneral ki fèt. Pou gen netwayaj jeneral ki fèt Wadner, fò nou gen bouwèt, fò nou gen pèl. E jodi an, lamèri pa antre nan sòt de kanpay dakonpanyeman pou l bay bouwèt e pou l bay pèl pou netwayaj fèt. Jodi an gen de riyèl ki poko netwaye, se pa rapò ke yo pa gen pèl, yo pa gen bouwèt ki fè yo pa netwaye. Men se pa paske pèp la pa gen volonte pou l netwaye. Jodi an, sa pa fèt. Kounye a, chak moun ki gen yon bouwèt, yon de bouwèt, li pa menm vle enterese Preto, li panse ke bouwèt la, li di bouwèt la vann chè, li depanse kòb ladan pou netwaye l. E jodi an, popilasyon an vin pran yon desizyon ke yo bloke l, paske ri Egalite se yon ri ki fè jonksyon avèk yon wout nasyonal. Sa vle di ke se yon wout ki trè komèsyal, anpil kamyon pase ladan l, anpil machin pase ladan l. Jodi an, anyen, jodi an, lamèri pa janm fè an tèm de dispozisyon, jodi an, pou pote de soutyen. Avèk popilasyon, m te ka di ke moun k ap viv nan Bwadòm gen egalite pou pote de solisyon, de amelyorasyon pou lapopilasyon. Jodi w ap wè, gen anpil moun ki fè efò, ki debleye kannal, ki pran labou mete deyò, ki mete labou deyò, ki pran labou mete labou deyò pou amelyore e pwoblèm e popilasyon an. Men jodi an, sa pa janm fèt. Men jodi an, pou l fèt jodi an la kounye a la a, fòk nou mete n nan de kondisyon pou nou bloke lamèri, Pou nou, pou nou, pou nou, pou nou pran de dispozisyon ke pou de travay ki pou fèt. Ou konprann pou lan? Jodi an m panse ke se nan optik sa la jodi an ki fè ke nou menm nou pran de dispozisyon ke pou nou kanpe, pou nou di ke sa li pa sipoze fèt. Ou konprann pou lan? E sa k fè ke nou pran de dispozisyon anlè a, ke nou bloke bout anlè a, sa vle di ke pou responsab yo yo kounye a yo vini, epi pou yo fè de entèvansyon ke yo merite fè, pou yo chita avèk moun nan zòn nan, pou nou dekri pwoblèm zòn nan. Epi pou yo pote nan pi wo nivo de leta pou yo pote yon rezolisyon avèk li. M dakò. Mèsi ami entènot Koudè Enfo News. E n ap koupe live lan, nou pral fè kèk entèvyou ansanm avèk kèk sitwayen. Wi, m ap pral. Nou pral fè kèk entèvyou e aprè ansanm avèk. Kèk sitwayen nan zòn nan, zòn ri Egalite ki parèt vrèman vilnerab e popilasyon an lanse yon SOS ansanm avèk pouvwa santral pou wè kòman yo kapab pote lamen fòt bay pèp Gonayiv paske jodi a nou sible yon zòn travay la ki vrèman anpil. Nou pat atann ansanm avèk sa maten an e men e m panse travay la ki vrèman vrèman vrèman anpil e nou pral fon ti koupe live lan e m panse e pita nap tande revandikasyon e otorite yo yon lòt fwa ankò nan vil Gonayiv. Se te zanmi pa w Alcine Wadner nap pran konje de ou epi nap tounen talè.